Donk Cherif Abdala se yon oligak kowonpi. Li te rantre Ayiti, soti an Ejip. Li rantre nan fanmi an. Li twonpe Dimitri Leje. Jibè Leje te gentan mouri li menm. Epi li vòlè antrepriz Leje ki te yon konpayi dasurans. Donk se de jan de mèsenè sa yo, etranje, ki rantre nan fanmi moun. Yo parèt tankou moun epi moun sa yo se dyab yo ye, sa granman. Se tout ba yo pran tout fòm. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Eske w sonje lè Cherif Abdala tap koupe rache sou Jovenel? Se Cherif ki te gen kontra gaz la. Li gen yon liy kredi 75 milyon dola gaz pou alimante peyi a. Malgre sa. Gaza te toujou an reta, te toujou gen kriz galon jòn nan tout ponp. Cherif Abdala gen kontra elikoptè. Donk se nan elikoptè Cherif Abdala ke Jovenel Moise monte desann. Te gon lè peyi lòk, Jovenel al dòmi kay Cherif Abdala menm. Donk kesyon poze. Ki relasyon Cherif Abdala genyen a Jovenel Moïse? Eske se yon relasyon de founisè a kliyan? Oubyen gen yon relasyon blanchiman lajan? Yon relasyon m ap chaje w plis kòb pou lokasyon elikoptè a? Paske lè w gade pri fakti lokasyon elikoptè a, Leta ayisyen te gen a posede plis ke 10 elikoptè. de meyè kalite ke pa Sheriff Abdallah. Donk, e se menm elikoptè sa ki t ap chèche Jovelin Fonparizyen, m te di nèg yo voye galèt nan elis dèyè a, finalman yo pran misye Benrabel sou bò Dominiken. Donk, Sheriff Abdallah se yon oligak kowonpi. Li te rantre Ayiti, soti an Ejip, l al file ti pitit Sabrina Léger, kòm nou Sabrina Léger, Nou te lekòl lise fransè ansanm. Men li te konn jwe tenis sèk Bellevue sou Boudon. Lè w ap gade Sabrina, Sabrina se yon bèl marabou. Bèl grenn fanm devan Letènèl. Men li gochè. Mwen m pa t konn sa. Lè l ap jwe tenis, m di koman ke gad yon fanm fò nan bay kou dwa. Alò kou dwa, e bay revè. Alò revè a se lè ou ranmase bal la de la dwat vè la goch. Epi ou gade manmzèl se sa sèlman lap fè. Epi lè w konnen l gou chè, donk se pa revè l tap bay, se kou dwa l tap fè. Donk li rantre nan fanmi an, li twonpe Dimitri Léger, Jibè Léger te gentan mouri li menm, epi li vòlè antrepriz Léger ki te yon konpayi dasurans. Donk se de jan de mèsyonè sa yo. Etranje ki antre nan fanmi moun yo parèt tankou moun epi moun sa yo se dyab yo ye sagranman se tout bagay yo pran tout fòm kòman rele bèt e se ankò a e kòman ankò lokal la iguana donk nou menm nou di agranman men se iguana nèg sa yo yo chanje fòm yo met mas yo chanje koulè ok epi yo ka antre yo vin antre nan Nan vi fanmi sa yo donk misye vòlè konpayi asirans lan misye kon sil onorè tou wi poul ka gen iminite epi donk Cherif Dadra a se youn men nan Gilbert Bito Gilbert Bito tout moun konnen ke dan epòk lame dayiti dan konba kontras yo nikaragwa e yo te kite dwòg antre an ayiti al vann ozetazini. Epi wè tout lame dayiti avèk mini ouzi, gwo ouzi. Epi kounye an CIA anvayi manan Pòl, manan Frank Pòl, yo fout tonton Pòl yon soup jòn, epi tonton Pòl mouri paske li te al sezi 2 konntenè ouzi ke Bidyo te vann pou ke yo te voye bay Kontras Nikaragwa. Yo goumen kont Sandinis yo. Mètnan. Dinamidjo pa yon nèg piti, li nan gaz tou, menm jan ou wè Cherif Abdala nan gaz. Misye se li k bay avyon gaz nan èpòt la, se gaz misye. Donk se kerozèn nan, gaz blan an, sa nou konn kwit manje e bagay, malerèz sèvi a, ke yo rajoute. Yon aditif ki vin tounen gaz avyon. Ke yo vann 17 pri, 17 wotè. Misye separe l de Texaco, de Chevron, li kite a Dinasa. Donk li menm l okipe bay avyon gaz. Ok, li kite popile a. Epi, ou wè Gilbert Bigio. al prete 250 milyon dola nan kòb petro karibe a pou l al fè le pò la pito èske ou konprann lè kounye yo voye evalye ekspè yo al evalye le pò la pito ou wè ke jilbè bidyo pa envesti tout 250 milyon dola nan pò la pito ekspè yo bay rapò kòm kwa se 120 milyon dola k envesti nan pò la pito e nou te konnen sou mateli Yo te bloke 20 pwodui sou fwontyè dominiken an. Se sou Prevè, ki touche 20 milyon dola, ke yo lage 20 pwodui yo. E kòb sa t'al nan ba kabann Prevè, pat ka antre l' labank. Piske se Jean Max Bellerive ki pran avyon, elikoptè, al chèche 20 milyon dola sa a Sendomeng pou kite pwodui sa yo pase sou fwontyè. Lè se lè bidyo se fin kontwole paw pa la donk fè bidyo a pou aseye dayiti te ka vin lakay li dirèkteman donk 250 milyon dola waf la koute 120 kot 130 milyon an pase yo fè konnen ke misye achte yon pakèt ponp gaz sendomeng chevron ki se yon konpayi mè sè de texaco epi misye ap demennen donk misye. fè fo an ekriti, fo e usage de fo, li fè blanchiman, li fè yon pakèt de bagay ki kondanab menm a la prizon. Ok? Bon Bidjo te ka prete leta ayisyen 250 milyon. Poukisa l al prete l nan petro karibe? Kounye an, èske 130 milyon an? Se pa Lamòt ki pran ladan l pou l ka jistifye ke li jwenn kòb la rapid pou l fè pò la. Donk se yon gwo kesyon. Mentnan, an ski saji de Renold Dib, m gen yon gwo kesyon. Eske lè Jovenel te voye Babekyou sou wout ayewopò a al pran kòb nan men Renold Dib, Li pat ba lil epi demen maten ou wè Babekyou desann kay mache Didoni, kay Kayzo, kay 4 lòt depo ke Renold Deep genyen nan bouch Site Solèy la epi nèg yo delapide. Eske Renold Deep pa peye deja paske depi novanm 2019 Renold Deep kite Jovenel yo nan kont misye di a Jovenel son vagabon m pap ka di la nèg sa a. Tout sa l te di se manti. Paske pa bliye nèg yo te fè, Jovenel te fè yon demonstrasyon de plan bannann nan Karibe. Ou sonje bagay sa mesye? Jovenel te parèt kòm kwa ke e men ki sa l pral fè. Ou konprann? E ke, e kòman? La richès è in vèti. Waw! Ou konprann? Mari m konn sa mwen menm. Papa m pa t montre m sa. Vòlè s on vèti. Vòlè leta pa vòlè. Tout sa se sa misye Jovenel te di. Donk Renold Dib rann li kont ke pat gen sa pyès. E sèt ensi ke Renold Dib m pa wè poukisa yo mete misye nan lis la. Wi l ta Jovenel kòm lanfan pwodig ok li nan movè chemen li retounen menm jan nan la sent bib yo te di ke te gen yon gran nèg ki remèt tout sa l posede pou l suiv Jezi nan trèz apot yo, nan douz apot yo. Donk pou mwen menm, a menm tit ke Reginald Boulos, Renold Dib pa ka nan lis sa a. Gon lòt ankò wi ki pa ka nan lis sa a, se te Olivier Barreau, paske depi mwa novanm 2019, Nèg yo kanpe sou Jovenel paske pa bliye Olivier Barreau te sipoze vin premye minis Jovenel lè la wè malvèsasyon wap wè tout bagay sa yo nèg yo rale kò yo sou Jovenel e yo lonje dwèt sou yo 6 7 8 yo manyen Reginald Boulos fò. Yo fèl peye frekansitel kel kite jovenel paske li diw jovenel vòlè ap voye kaka misye pap mennen peyi a okenn kote se nan fè nwa se nan gang wè rezilta donk pou mwen menm nèg ke yo bliye mete nan lis la se gregory mens tèminal varreux poukwa tèminal varreux E la Cedras, Bianvi, Michel François, yo konnen yo pral fout yon anbago sou Ayiti, sou yon anbago petwolye. Nèg yo degaje yo, y al chèche lajan, yo fè konstwi de tankè pou stoke gaz pou peyi a. Kibò yo mete tankè sa yo? Tèminal Varreux. Alò kòm Aristid, se fòm di w ke lè Meuz a plizyè repriz yo mande envazyon sou Ayiti. 1915 Meuz te mande, 2004 Aristid, 2000 kounye Aristid tounen an, 25 mil lòt yo tout ki nan, yo mande, yo fè yo siyen. Ti Fritz Meuz te nan avyon an, l ap tounen ak Aristid, lè Aristid vann sou sòl peyi a bay Bill Clinton. Donk fòn ka konn sa. Donk lè meuse toujou envolv dan mande envazyon. Choz di choz fèt m panse ke Gregory Meuse lè gen 100 kamyon pral plen gaz 10000 galon tankè yo fò Gregory ka di konbyen kibò kamyon sa yo pral livre gaz la. Èske w konprann mwen? Li pa janm di, e ou wè ponp yo toujou ap tann kamyon gaz, tankè yo pa janm rive. Yo fè konnen ke yo gen yon teren vid, ke kamyon yo antre, Gregory asire l ke y anlve gaz la nan tankè a, mete l nan doum ble yo, epi kounye a kamyon forad e Beladè yo. Yo mete 10 doum anba, 10 doum, gen 20 doum de 50 galon ki janbe fwontyè a chak jou. Donk yo pran gaz la a 2 dola 50 isit, y al vann li a 5 dola. Donk misye fè 200 mil galon gaz chak jou ki fè ke misye fè 500 mil dola US sou fwontyè a nan vann gaz. Pandan ke nou menm, n ap goumen nan ponp a galon jòn, nou pa ka jwenn gaz, n ap peye gaz 800 dola, n ap peye 600 dola. Gade gaz ki. Pou sa n konnen l fè Unibank, Carl Brown. Fo moun sa yo, m panse yo pral pwochen moun k ap sou lis la. E fò m di w ke nan oligak kowonpi yo, gen moun sa yo k pral parèt sou lis la. Ou pral genyen nan palemantè yo ki pral parèt, anpil ladan yo. Epi w genyen, pa egzanp. Willo Joseph son nèg ki nan prizon, li kandida, li pase senatè, li pa menm fè kanpay. L achte plas sena li, kowonpi. San konte yon pakèt lòt nan moun politichen yo. Ou gen k ap li. Kaplim fòl parèt ok ou genyen plizyè lòt ki pral parèt donk la liste est longue. Nwa yo poko janm met Michel Martelly. Non Michel Martelly gon ti pwoblèm teknik ok misye ap chèche yon kote poul ale ou konnen li te pati sou tèt antre Ayiti apre sa lal fè Thanksgiving avèk moun lakay li Bill Clinton yo ekip sa yo di misye ah se le 30 wi. Fò Fonti echape. Donk misye al chèche Panama, yo genlè pa resevwa li. Rony t ale Tuckaincaricos tou wi. Donk, e fò m di w ke le Canada mande tout lòt peyi k nan Core Group la pou fè menm bagay ke li fè a, bloke nèg an wo, bloke an ba. E jan m di nou, ke w te yon politichen, ke w te yon parlemantè, yon oligak kowonpi tankou Gregory Meuse, Meteorit ki rele Bahia ap eradike w sou tè Dayiti. Se Jean Pierre Bailly ki tap pale avè w la a, 48 14 92 20 WhatsApp, m reponn tout apèl, m dòmi m leve bonè ok m dòmi ta donk mwen la pou mwen eklere lantèn nou. Paske le tan dè dinozò fini e lè w wè l fè pi nwa se lè sa l pral fè jou ok peyi a pral delivre mèsi. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa a pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!